Youn nan pi gwo obstak devlòpman ekonomik ak sosyal nan yon peyi se koripsyon. Daprè Chanm Entènasyonal Kòmès, chak ane, sou chak 100 dola ki fèt nan monn nan, se 5 dola ki detounen nan zak koripsyon. Dapre atik 3 lalwa 12 mas 2014 sou koripsyon an, koripsyon se lè yon moun oubyen yon gwoup moun ki nan pozisyon pouvwa itilize otorite leta ba yo nan avantaj pa yo, olye yo sèvi popilasyon an. Lè konsa, yo abize konfyans yon sitwayen sipoze genyen nan gouvènman l. Koripsyon, se pa lajan yo vòlè sèlman. kit se hashtag kot kòb petrokaribe a oubyen koze dola 50 nan fon nasyonal edikasyon an, koripsyon lakòz yon peyi mal gouvène. Sa ki ankouraje rezo kriminèl, malfèktè òganize epi fasilite zak malonèt tankou trafik moun, trafik zam, trafik dwòg, elatriye. Koripsyon se yon pwazon pou yon sosyete. Nou pa dwe kite li vin nòmal. rive sou anba tab pou achte pou pataje eksperyans ou.